se yon veytable melting pot, se yon jounal. en forma. D'abord, les titres de l'actualité. Gagné SML qui c'est Collectif Média en ligne qui a fait tout ça le capable là. Pou capable organiser funérail journaliste qui assassiné oh, les deux journalistes. Yo même qui assassiné euh, semaine passée au niveau de la boule douze. Entre temps, yo dénoncé, ça ne t'a pas brilé. Silans Leta fè sou kesyon sila yo mande otorite yo pou kapab pran bon jan mezi pou fasilite sekirite retounen nan rejyon metwopolitèn Pòtoprens e atravè rès peyi a. Lèzetazini swete wè anpil moun konparèt devan lajistis, sila yo ki planifye epi tou finanse asasina ansyen prezidan ayisyen an Jovenel Moïse, administrasyon amerikèn nan apiye. tout ankèt endepandan sou dosye sila a, men yo dwe pran an kont lwa ayisyèn yo epi tou prensip leta an jeneral, daprè pòtepawòl Depatman Deta a. Alyans Demokratik kont Tranzisyon nan peyi Dayiti bat bravo pou arestasyon Rudolph Jaar ak Mario Antonio Palacios Palacios, pou enplikasyon prezime yo nan asasina ansyen prezidan Jovenel Moïse, responsab strikti sa yo swete pou gen yon pi gwo enplikasyon administrasyon amerikèn nan nan ankèt ki vize fè limyè sou dosye sa. Premye Minis Ariel Henry prezide jounen madi a yon konsèy siperyè polis nasyonal, spesyal byen sur, kesyon ensekirite te nan mitan diskisyon yo, diskisyon ki vize notaman adopte sèten mezi k ap pèmèt yo mete yon bout ak fenomèn sila a, sekretè jeneral konsèy minis, li menm sekretè jeneral primati, minis jistis, minis defans epi tou wo eta majò lapolis nasyonal dayiti ak lame. patisipe nan echanj sila. Polisye Renalda Courtois Bòn Nouvèl jwenn libète li swit ak yon òdonans lakou dapèl nan Pòtoprens. Avoka li, Mèt Caleb Jean Baptiste salye desizyon sila. Polisye Renalda Courtois te jwenn arestasyon li nan mwa fevriye 2021 poutèt li ta fè pati gwoup Fantom 509 daprè otorite yo. Enstalasyon jounen madi a komisyon swivi akò ant Leta ayisyen ak sektè sendikal transpò woutye ki gen awè ak sibvansyon pwodui petwolye. Komisyon sila gen pou misyon defini kad ki vize pou kapab mete an plas yon modèl sibvansyon sible pou fasilite rediksyon pri transpò an komen. L ap travay tou sou sipèvizyon Ministè Defans ak Enstiti Ayisyen Estatistik ak Enfòmatik yon antite nan Ministè Komès ak Endistri, vè mizanplas yon nouvo biwo nan Sena Repiblik lan, Joseph Lambert deklare li kandida pou reeleksyon ni, sa vle di pou prezidan ankò, nan Gran Kò la, animal politik lan, tankou yo rele li, benefisye soutyen 2 kòlèg, asavwa Denis Cadeau epi Pierre François Asildor. Emly Prophète finalman entegre gouvènman Ariel Henry a. Nan kad yon konsèy minis ki òganize yè lendi nan rezidans ofisyèl premye minis la nan Muso, ebyen li nome kòm minis kilti ak kominikasyon. Plizyè lòt nominasyon fèt nan administrasyon piblik la nan kad konsèy minis sila a, Kentz Lacoste, li menm se direktè jeneral APN, Paul Harry Voltaire, li menm nan tèt FAES, epi Yves Ducarmel pran tèt AAN, anfen Laurent Joseph Dumas, Se nouvo patwon o Fnac genyen 2 goudougoudou manyitid 4 pwen 2 epwi 4 pwen 6 sou echèl Richter ki anrejistre byen bonè madi maten an nan nivo depatman Nip notamman nan peti twou de Nip. Sekous yo anpil moun santi yo menm nan depatman Grandans e nan Sid. Vwala pou les titres, soyez les bienvenus. E vwala se pati pou devlopman jounal An Fòmasy la. Gouvènman ayisyen an pwosede jounen madi a ak enstalasyon komisyon swivi akò ant Leta ayisyen ak sektè sendikal transpò Routye ki gen awè ak sibvansyon pwodui petwolye, Komisyon sa ap travay sou sipèvizyon Ministè Defans ak Enstiti Ayisyen Estatistik ak Enfòmatik, yon antite nan Ministè Komès ak Endistri. Daprè Minis Komès ak Endistri an, Ricardin St-Jean, Komisyon sila ap travay yon mannyè pou kapab defini, kad mizannèv yon modèl sibvansyon sible, sa ki ap kontribye pou kapab redui, tande byen, pri transpò an komen, epi tou soulaje moun sa yo, daprè sa li fè konnen. Ann tande presizyon minis komès ak endistri a, Ricardin St. Jean nan mikwo nou. Jodi a nou rive nan yon sitiyasyon pou nou enstale 2 komisyon. 2 komisyon pral enstale finalite a se rive ateri youn nan bagay ki pwen santral nan pwotokòl dakò a ki se te kesyon sibvansyon sible a. Objektif 2 komisyon sa yo se asire aske pwotokòl dakò ke nou te siyen an li respekte a la lèt, Asire n aske sibvansyon sible a l al jwenn moun ke l dwe al jwenn e nan bon kondisyon. Asire sitou ke lwa 95 lan ki pale kant li monte otou de 5 pousan fò l monte desann menm jan. Ki konstitye de reprezantan di Ministè dè Finans, ki konstitye de reprezantan di Ministè dè Zafè Sosyal, men sitou ki konstitye de reprezantan sektè petwolye a, piske nan komisyon sa yo gen yon manm ki sòti nan Anapwòs, Anadip e yon manm ki sòti nan APPE. Enstalasyon komisyon obsèvasyon sou aplikasyon akò ki siyen ant Leta ayisyen ak òganizasyon sendikal sektè transpò a, li materyalize angajman gouvènman an pa bò kote patnè yo nan mond sendikal la, se tou materyalizasyon yon ansanm travay ki antreprann depi yon dizèn ane yon mannyè pou kapab fasilite Echanj nan rapò ant sendikalis avèk dirijan yo nan yon dinamik pou kapab chanje epitou reyòganize kesyon transpò an komen nan peyi Dayiti, daprè minis afè sosyal ak travay la Pierre Ricot Odney ki t ap pale konsa. Sibvansyon sible a se yon mekanizm ke nou travaye sou li, n etidye, nou evalye. Mentnan, nou pa gen delè ankò, nou vle rantre nan faz operasyonèl. E n panse zouti k ap pèmèt nou operasyonalize tout sa nou di la se enstalasyon komisyon sa yo ki pral travay darachpye pou nan yon delè trè kout Donk nou kòmanse pwosesis la. Paske lè bagay la fèt, gen moun ki te di nenpòt ki bagay paske sa k te anonse a, li pa t ko rive. Enben jodi a, nou ba yo garanti, sa nou te di an, li pral operasyonalize yon fwa ke. Komisyon sa a fin enstale. Yon pa enpòtan franchi men pa ase pou satisfè sendikalis yo, daprè Jacques Anderson Desroches, youn nan manm komisyon sila, li estime gen lòt revandikasyon ki vrèman enpòtan pou kapab satisfè, sendikalis la fè konnen li ap travay yon mannyè pou kapab fè valwa dwa òganizasyon sendikal yo epitou pwoteje enterè popilasyon an Jacques Anderson Desroches. Nou pako gen satisfaksyon Nou nan wout, nan kad pwojè a, e zavèk Komisyon dobsèvasyon sou aplikasyon akò a, ladann ki gen salè minimòm. Fò n fè de rapèl. Ladann ki gen salè minimòm, paske sa fè de lane nou sa nou pral pati sou twazyèm ane a, yo pa janm fè ajisteman salè minim salè minimòm. E sitiyasyon ekonomik peyi a kontinye ap degrade, moun k ap touche yo pa ka viv. Ladann, gen akonpayeman pou moun ki pi ba yo. Men gen yon eleman fondamantal, e tout sendika transpò an Ayiti t ap fè pwomosyon pou li depi an 2017. Pèmèt yo regilarize transpò an komen an, e ladann nou menm nou te gentan di, etid yo moutre n nou gen plis ke 10 milya de goud ki disponib. E jodi a, e kesyon ensekirite a, dezòganiza, dezòganizasyon transpò a se yon eleman esansyèl ladan l, paske majorite krim fèt ak moto paske yo pa òganize, e transpò a sikui, gen anpil tèks de lwa ki disponib. Mwen panse n pral fè bouche dou, e nou deja rann tèt nou disponib nan tout sendika yo ak tout konpetans nou genyen, pou n founi peyi a sèvis, men sa nou bezwen se laprès ki la. Mwen ta swete nou o nivo sektè sendikal la n gen kapasite sa a ki a dispozisyon n, tout sa yo ta bezwen konprann m panse nou disponib pou yo rankontre n pou n pale, e si tout fwa tou gen anyen k pap mache tou pou n di peyi a anyen pa mache. Kòdonatè pati politik lòd demokratik la envite premye minis Ariel Henry pou kapab mete li a dispozisyon lajistis pou, daprè sa li di, disipe tout dout sou patisipasyon prezime li nan konplo ki vize asasinen Prezidan Jovenel Moïse. Jean Renel Senatus estime yon demach konsa kapab refè imaj Ariel Henry oka ou lajistis pa ta genyen ankenn endis ki fè kwè li enplike nan asasinay sila. Ansyen senatè a kwè lokatè primati lan dwe krazon kite sa paske gen twòp move nouvèl k ap simaye sou li e li pa gen pwovizyon legal e konsansyèl pou kapab mennen bak peyi a. Li envite tout fòs viv nan peyi an pou kapab mete yo ansanm yon mannyè pou asire sa n ta kapab rele veritab tranzisyon nan peyi a. Jean Ronel Senatus. Le fèt ke Mesye Ariel Henry rive o pouvwa e ke li endekse nan asasinay ansyen prezidan Jovenel Moïse, ki se manm ekip li, mwen menm, m di misye pa onèt pou m ap mache kole ak li, m pa t ap nan siyen, ni lòt demokratik pa t ap nan siyen akò ak li. Fò l al devan tribinal. De jou an jou ou genyen evidans kap vini, m pa jij, ou pa jij, li jwi de sa yo rele yon prezonpsyon dinosans, men sèl sa k ka lave l, li rele tribinal. Li anòmal pou n ap konstwi yon peyi pou se vagabon sèlman ki nan tèt peyi. Lè yo di yon moun se vagabon ou ye, fò w ka parèt devan tribinal pou al reponn kesyon pou montre w pa vagabon. Li anòmal pou m kon minis jistis yo di m li gen ki li kidnape yon sitwayen ki son pastè paske pastè a tap kouche madanm ni. Epi minis nan moun nan lage pitit la te di l tap pale si yo lage papa l li pap pale yo lage papa l li pa pale epi sa fini. Li anòmal Li anòmal pou m gen yon Premye Minis k ap dirije m ki di l ap sekirize m, l ap fè enstitisyon mache anndan peyi a, epi pou yo kesyone l nan asasina yon prezidan anndan lakay li. Gen yon moral piblik ke nou dwe respekte. Donk, Mesye Ariel dwe ale tribinal, al reponn kesyon tribinal. Si l fè sa, l ap l ap ede madanm ni, l ap ede pitit li e l ap respekte sosyete a. Nan tout peyi du monde se konsa sa fèt. Mentnan sou kesyon manda Mesye Ariel li pat gon manda. Paske moun ki te nome Ariel la rele Jovenel Moïse. E manda Jovenel Moïse te fini 7 fevriye 2021. Donk se yon enkonstitisyonèl, yon ilegal ki nome yon enkonstitisyonèl e yon ilegal. Paske nou pa gen enstitisyon yo debou anndan peyi a. Mentnan Ariel Henry ap rive au 7 fevrier, baz ke l te chita sou li a se te baz Jovenel enkonstitisyonèl. Puiske pa gen kou konstitisyonèl ki pou te kraze desizyon Jovenel Moïse la pou te di l manda l fini l pa ka nome moun, ebyen au 7 fevrier Ariel pa gen kras baz legal, kras baz konstitisyonèl, baz konsansyèl pou l rete au pouvoir, il doit partir. Medan koman li pral pati, sa se klas politik la dwe antann li pou konnen ki desizyon nap pran pou nou pa kite peyi a engouvèna pi mal ke jan li ye a. Donk tout sektè anndan peyi a ta dwe konnen Ayiti se byen komen ke n genyen, menm lòske m gen pwoblèm avèk mesye entèl a madam entèl, an nou chita pou n gade koman n ka sove peyi a pou sekirite tounen, pou lavi kapab retounen anndan peyi a. Jean Ronel Senatus denonse yon lòt fwa desizyon Prezidan Jovenel Moïse pou ranvwaye ilegal e abitrè Tyèr Sena a pa yon twit se te dezyèm lendi janvye 2021. Li kritike tou an menm tan 10 senatè ki rete yo paske senatè sa yo ki te nan pwoblèm te sinyifye senatè ki rete yo pou te kapab di yon mo pou yo, senatè sa yo pat di anyen alòske yo menm yo kwè ke se lalwa ki dwe triyonfe sou kesyon manda yo nan janvye 2023 a. Ann tande Jean Ronel Senatus yon lòt fwa. Nous avions été poussés du Sénat de la République en 2020 par le Président Jovenel Moïse, qui te konnen ke l te fè yon bagay ki enkonstitisyonèl e ilegal. Et il y avait eu dix sénateurs, parmi yo deux seulement ki te kanpe ki pat kosyone betiz lan. E sa fè m toujou di se peyi pou n fè, se lalwa pou n respekte, le tour à l'ex doit être said l'ex pou tout moun. Malerezman, yo pat fè l. E se sa k fè mesye yo sot pase 2 semèn la a pa byen menm, yo te panse y ap voye yo ale hier. Maintenant, est-ce que madame est fini en 2020 Non mandat pas fini. J'ai un mandat de 6 ans et dans la loi électorale là, article 230-233, il dit le mandat du sénateur commence à courir à partir de la date de sa prestation de serment. Alors qu'à l'article 50.2 du décret électoral, il dit n'a pas couru pour deux sièges, le sénateur qui est arrivé en tête de liste, il a pris un mandat de 6 ans Prezidan Jovenel pou l te ka jwenn boulva ki te mennen ki mennen l nan lanmò a, enben li poze ak li voye palman an ale pou l te ka dirije an otoritè. Mentnan eske senatè sa yo manda yo fini? Non, manda yo pa fini. Men se yo ki te kreye yon movè presedan puiske atikl. 93 pwen 3 konstitisyon an di Le Sénat se renouvèle par tiers chak 2 zan e ke an 2020 yo te aksepte 10 senatè plis 10 lòt ale ebyen 2 zan aprè fòk gen 10 kale se yo ki te met tèt yo nan sa yo ye a men erezman petèt mèt yo kenbe yo A l'avenir le reste. Kilè antèman 2 jounalis yo asasinen nan Laboul 12 yo ap fèt? Genyen yon premye repons men poko genyen repons konsènan ka Wilguens. Konsènan Amady, fineray la ap fèt Okay samdi kap vini la. Men fòk nou di ke genyen kolektif medya anliy ki pran devan nan kad yon konferans pou laprès. kote ke yo deja sezi yon batri davoka pou kapab al pote plent devan lajistis pou zak sa ki komèt sou jounalis sa yo ki tap egzèse fonksyon yo, nou envite w koute nan sans sa Robest Dimanche ki li menm se pòt pawòl kolektif medya anliy. Jodi an nou menm nan kesyon Amadi an avèk avèk Wilgens nou deside pou sa pa rete konsa. Paske deja nou konsilte plizyè kabinè davoka nan sousi pou kapab akonpanye Semèl pou nou al pote plent devan kabinè denstriksyon pou ke kapab gen limyè ki fèt sou zak asasinay ki fèt sou Amadi avèk Wilgens. Nou deja konsilte BAI, ki se Biwo Avoka Entènasyonal yo, nou deja kon e e konsilte kabinè Mèt Anèl Remy, epi nou konsilte tou kabinè Palvin via Mèt Ezayi Bèlvi ki te yon kolaboratè pwòch de Amadi John Wesley avèk Wilgens nan emisyon Droit sur Capital e nan Radyo Kapital FM. Sa vle di jodi an, nou menm, nou p ap kite dosye Amady avèk Wilguens lan pase konsa pou nou rantre nan kesyon ankèt se pouswi, men nou deside pou nou kapab pran tout dispozisyon pou n kapab e pou mesye sa yo jwenn jistis, pou kapab jwenn reparasyon pou fanmi yo, paske asasen yo la. Tout asasen yo ap pwomennen nan vil lan. Ebyen nou menm antanke jounalis nou di sa p ap rete konsa, fòk yo menm yo pini de zak yo fè a. Nou deja gen de preparasyon ke nap fè nan kad funeray 2 jounalis yo. Men fò n di pou John Wesley Amady, funeray la ap fèt dans le departement du Sud e oubyen Okay, samdi 15 janvier 2022 kap vini la. Kote deja nou gen preparasyon ke nou fè pou tout jounalis ki anvi patisipe nan antèman Amady ebyen yo kapab toujou fè kontak avèk Kòdinasyon Semèl la nan sousi pou kapab konnen kòman yo menm yo kapab rann yo nan vil Okay deja gen de preparasyon ke nap fè men fò n di jedi kap fè 8 jou aprè yo te fin yo fin asasine mesye yo E jedi jedi 13, eben ap gen yon sware d'omaj kap fèt e sou plas Kristòf la nan do Kiòs Oksijanti nan sousi pou nou kapab eseye e pou nou kapab rann nèg yon dènye omaj puiske se la Amadi avèk Wilguens yo menm yo konn abitye chita. Anski a travè avèk Wilguens, nou poko kapab e fikse dat la fiks paske genyen pwoblèm. Paran yo an difikilte e ke nou menm nou kòmanse ap fè dè demach puiske nou deja Nou deja konsilte Sekretè Jeneral AJH lan, Jacques Derosier. Gen lòt moun nou deja konsilte pou nou wè kòman nou kapab pote sipò bay paran Wilguens pou ke nou kapab fè finiray la nan jou k ap vini la yo. Deja fòk nou di ke sou entènèt la gen yon fondrezing ki lanse yon mannyè pou kapab soutni fanmi moun sa yo ki nan difikilte, fanmi 2 jounalis sa yo asavwa Wilguens epi Amady. Yo deja rive nan yon total 6 a 7 mil dola men objektif lan se rive pèmèt ke chak fanmi kapab genyen 10 mil dola ameriken. Nou gen pou n fè yon emisyon spesyal sou dosye sila kote ke n ap fè w konnen nan ki nivo lajan ye e ou menm tou ki vle bay yon ti kichòy pou kapab soutni fanmi sa yo ebyen n ap voye lyen an pou ou pou kapab patisipe. Genyen Joseph Michaud ki li menm. Se youn nan manm Kolektif Medya Anliy ki denonse sa n ta kapab rele silans otorite yo pa rapò ak double meurtre sila ki fèt nan Laboul 12 jedi pase. Li kontinye mande Leta pou kapab asime responsabilite l yon mannyè pou kapab fasilite e pèmèt sekirite tabli nan rejyon metwopolitèn Pòtoprens e atravè rès peyi a. N ap koute Joseph Michaud. Jodi a, gwo masak fèt nan sektè yo, nan mas la, Leta pa di anyen. Wout koupe, Leta pa di anyen. Lapolis mouri, Leta pa di anyen. Moun k ap milite pou dwa moun yo, Leta pa di anyen. Tout kouch moun nan vi nasyonal la disparèt, Leta pa di anyen. Ti bebe mouri. Yo asasine ti bebe. Nan vant manman l wi. Ki pou kò janm fè peche non. Nan vant manman l. Leta pa di anyen. 2 jèn jounalis al fè travay yo asasen ni san fwa ni lwa tiye yo leta pa di anyen kòman mouche leta se nan vòlè yo tale se bandi yo ye sa yo tal fè pa bon. Epi ou rete ou pa di anyen? Li pa janm two ta pou nou pale sou dosye a. Wilguens, w ale. Amady, w ale. Diego, w ale elatriye. Nou la, nou dèyè, n ap kontinye fè travay la. Enben mouche Leta, m fè w santi ke A la pwochèn! Nouvèl yo pase vit, meyè fason pou konnen tout sa kap pase nan peyi Dayiti ak rès mond lan se rete konekte chèn paw la ki se RL prod, nan RL prod se pwofesyonèl ki bay enfòmasyon yo, aktyalite, kòmantè, reyaksyon, analiz, deba, tou sa sou chèn paw la RL prod, RL prod se la chèn du moman.